Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou kontan avè ou e nou vini avèk anpil enfòmasyon pou ou men jis avan de kòmanse fòm di nou ke le gouvèneman Dariel Henry sali le 125 ans du journal le nouvelliste bon tande byen se pa yon problèm paske se yon nan jounal ki pi ansyen ke nou genyen nan peyi an men je me demande poukisa Sa parèt toutafè paradoksal nan je chak moun. Moun ap mouri pasi pala, pèp la deside pou l bay bwa kale, Ariel Henry pa di way. Kòmsi m gen presyon son w nèg ki gen madanm ak pitit li lakay li, men olye li gen kòb nan pòch li wi pou l bay kòb nan kay la pou moun yo manje, li prefere desann al vale kleren yon kote epi l pran plezi l nan gade chen k ap fè bagay. Osi senp ke sa. Son bagay konsa kap pase. Antouka fòm di nou ke mwen menm sim ta wè yon moun gon pwoblèm se twit Ariel ki pou sovel ke moun sa mouri e moun sa ap santi sa tou paske moun sa yo yo pa entèrese nan zafè ayisyen. Map vini avèk yon seri de revelasyon men ekoute si se ta vre pèp ayisyen kontinye pran desten nou an men paske ebyen bagay la pap kapab konsa. Tande non! Depi lè operasyon Bwa Kale a kòmanse, fanm yo kòmanse tonbe. M te fè yon emisyon yè pou m di nou ke genyen 3 fanm, ebyen gon katriyèm ki tonbe nan lis lan. Li menm, outre ke li se yon pwostitye, men el jou le ròl de rabateuse de pwostitye. Hum! Tèt chaje papa! L al chache moun mennen bay moun, ebyen sa w tande a la a, dam sa a, yo vide l atè. Manzè tonbe nan zòn Tò nan Kafou e daprè tout enfòmasyon se lapolis ki li menm ba l bwa kale. Gen yon lòt videyo ki parèt viral, gon sitwayen k ap pran baton, yo fin touye li, y ap ba l baton men gon fi ki parèt fi a di adje. Ebyen fi sa manke pase yon move moman paske yo pa gen dwa ap touye vòlè. Yap masakre vòlè pou parèt pou di adye. Fi sa ki mouri nan zòn Thor la li menm ebyen si wap gade pou wè yo depatyal ak kout manchèt ebyen se trist pou wap gade jan de video sa yo bagay la vrèman rèd. Yè mwen mtap gade yon video yon ti dam kote ke yo fin rache li epi gen moun ki kenbe yon pye kap kouri avèk li Sa se pase o nivo de la zone de carrefour fèy. Se konsa poum di nou genyen on pakèt ti medam la tou ki sou tiktok. Nèg kap frekante tiktok yo fèt atansyon. Yo danje anpil sou tiktok la. Si yo avèk yon gang sa pa vle di yo pap avè w tou. Men sa ka vle di yo avèk gang nan se gang nan k tjou badman. Ou pa konprann non. Sa vle di se gang nan lap bay pi bon love. Lap prè poul fè tout bagay pou gang sa. Genyen kap fè lajan, kap fè tout bagay men yo reziye yo dakò yo avèk gang sa yo bay yo tout yo menm. Se lal danje a. Ou menm ki wè ti fanm sa sou tiktok ou renmenl epi wal pote boure sa w tande a la pwoblèm. Eske nou konprann. Gen yon article ki soti ki di Haïti le pays le plus dangereux de la région pour exercer le journalisme. Kiyès ki pa wè sa? Kiyès ki pa wè sa? Peut-être nan pwochèn emisyon nap vini pou nou kapab bay plis detay pa rapò ak article sila ki soti. Men nou ap vanse avèk kelke enkyetid. Gen yon voice ki ap circuler depuis hier soir. Voice sa di konsa. Delege koman w ye n anfòm? M ap pede rele w la m pa jwenn ou non. Fò w ta eseye rele Spring oubyen m pa konn kiyès ki delege Grandans la. Gen 2 chaloup ki kite ki kite Gresye, Leyogàn la kounya ranpli nèg k ap mande direksyon Grandans. Yo di e Jeremi yo prale. Kèlkeswa kote bandi a ye a. Eske nou konprann? Gen yon lòt voice ki ap sikile. Mezanmi gade pwoblèm! Gade pwoblèm! E sa li menm, menm lè w ta gen dout pou se pa ta vre, men w ap poze tèt ou yon kesyon pou w di, Se ameriken wi! Ou kwè yo p ap fè presyon an vre? Ann tande ansanm. Frè m, frè m, kouman w ye frè m? Frè m, gen yon bagay ki fèk tonbe la a, ok? Bon bagay ki fenk tonbe la. Tande. Anbasad ameriken fenk pale avek Ariel Henry. Yo pase Ariel Henry lod ok pou Ariel Henry antre tout cha yo. Tout cha tout polisye. Pou yo antre tout cha tout polisye nan baz. Ok. Anbasad ameriken di Ariel Henry sil pa sil pa fè neg yo antre nan baz li pap bon pou li. E si neg yo antre nan baz. Bal gon ben de san ok. Tout zòn ou wè ki te leve kanpe ki tap konbat bandi ok yo pral bay bandi bal yo pral bay bandi minisyon pou bandi atake tout zòn yo èske wè sam diw e yo pral distribiye kòb nan baz bandi tande byen wi yo pral distribiye kòb nan baz bandi lòt semèn ok so Ariel Henry la li lan cho ok paske yo wè je pèp la kòmanse klè ok yo wè je pèp la kòmanse klè anbasad ameriken òdone Ariel Henry pou Ariel Henry fè tout polisye antre nan baz e si polisye yo debloke e vilaj Tout sa vilaj bezwen ap vin jwenn li. E depi yo depi bagay yo antre jwenn vilaj, vilaj ap ata ap atake Kafou Fèy, l ap atake Debisi, l ap atake Kanapevè e l bral atake ankò e Tomasen. Tout kote nèg Ti Makak yo tonbe a, tout nan zòn dèyè e kouman rele la e bò Laboul, Petyonvil, nèg yo bral fè yon masak nan vil la. Ok si w gon moun yon jounalis yon bagay mete bagay la deyò paske yo òdone chèf lapolis la pou fè tout nèg antre nan baz e depi tout nèg antre nan baz la pèp la pral mouri wi frè m degaje w wè sa w a fè pou w fè mesaj la pase mwen silvouplè e lè ke m gen enfòmasyon kisa ke e anbasad ameriken di Ariel Henry a m ap fè w konnen pou w ka fè nèg yo konnen. Ou tande sa m di w la? Paske se anbasad ameriken ki enpoze leta ayisyen polisye yo fè travay yo. E se anbasad ameriken an ankò ki ap bay nèg yo minisyon, ki ap bay nèg yo e zo reken blende, k ap bay nèg yo yon seri de bagay. Tout bagay ou wè nèg yo genyen kankou ti drone ti bagay tout soti anbasad ameriken ou tande sam diw la frèm wè sa wa fè frèm frèm kòman ou ye frèm frèm gon bagay ki fèk tonbe la ok gon bagay ki fèk tonbe la tande anbasad ameriken fèk pale avèk ariel henry yo pase ariel henry lòd ok pou ariel henry antre tout cha yo. Tout cha tout polisye. Pu antre tout cha tout polisye nan baz ok anbasad ameriken di ariel henry sil pa sil pa fè nèg yo antre nan baz li pap bon pou li e si nèg yo antre nan baz bal gon beny de san ok tout zòn ou wè ki te leve kanpe ki tap konbat bandi ok yo pral bay bandi bal yo pral bay bandi minisyon pou bandi atake tout zòn yo èske wè sa m di w e yo pral distribiye kòb nan baz bandi tande byen wi yo pral distribiye kòb nan baz bandi lòt semèn ok so Ariel Henry la li lan cho ok paske yo wè je pèp la kòmanse klè. Ok yo wè je pèp la kòmanse klè anbasad ameriken òdone Ariel Henry pou Ariel Henry fè tout polisye antre nan baz e si polisye yo debloke e vilaj tout sa vilaj bezwen ap vin jwenn li e depi yo depi bagay yo antre jwenn vilaj vilaj ap ap atake kafou fèy lap atake debisi lap atake kanapevè el bral Atake ankò Tomasen, tout kote nèg ti makak yo tonbe a, tout nan zòn dèyè e kouman rele l la e bò laboul petyonvil nèg yo pral fè yon masak nan vil la ok si w gen yon moun yon jounalis yon bagay mete bagay la deyò paske yo òdone chèf lapolis la pou fè tout nèg antre nan baz e depi tout nèg antre nan baz la pèp la pral mouri wi frè m. Degajew wè sa w a fè pou fè mesaj la pase mwen silvouplè e lè ke m gen enfòmasyon kisa ke anbasad ameriken di Ariel Henry a m ap fè w konnen pou w ka fè nèg yo konnen ou tande sa m di w la paske se anbasad ameriken ki enpoze leta ayisyen polisye yo fè travay yo e se anbasad ameriken ankò ki ap bay nèg yo minisyon. ki ap bay nèg yo e zo reken blende kap bay nèg yo yon seri de bagay tout bagay ou wè nèg yo genyen kankou ti drone ti bagay tout soti anbasad ameriken ou tande sam diw la frèm wè sa wa fè. M pa di wi m pa di non. Men konnen sa ameriken. Konesan moun sa yo, lè peyi w sou wout pou l stab, se lè sa a peyi a li pa bon pou yo. E lè sa a yo fè tou sa yo konnen pou yo kraze l. Men lè peyi a plonje nan enstabilite, se lè sa yo menm yo kontan. Ou gen pou wè Departeman Deta a, li fache la a wi, paske pèp la ap bay bandi bwa kale. Kounye a ou pral tande y ap sòti nòt pou yo di w ke zòn wouj, peyi wouj, nou pa t janm peyi. Depi kilè nou te peyi? M kwè depi lè wap antre soti sou bout tè sa nou pat janm peyi. Paske nou son pèp souvren. Ou konprann? Depi lè ou pran peyi sa ou plwaye l mete nan pòch ou, wap mache sou dinite pèp ayisyen an, se depi lè sa wi nou pat janm peyi. Map atann mwen aske wap di yon bagay konsa. Wi, wap di sa, mwen konnen nou nap di sa. Men ekoute, lè bandi tap mache touye moun. li te peyi. Lè Ariel pa janm di anyen, li toujou peyi. Men kou se pèp la ki pran manchèt li pou l veye zòn li, e lè sa a, nou pral pa peyi? Nou fèk kare pa peyi anba je w la la. Konprann? Nou fèk kare pa peyi anba je w la. Paske nou pap kapab kontinye viv nan lòbèy sa a. M ap fini avèk 2 ti bout. Videyo ki rive jwenn mwen se yon tip nèg yo kenbe men yo ta asimile l avèk gang Vilaj de Dye. Yn minit e 14 segond nan yon premyè videyo epi lòt la dire 53 segond epi aprè odisyon sila se dife yo mete sou ti jèn sa lale. Kanpe tèt ou tonton. Banm yon efektif konbyen nèg ki nan baz la. E pandan nou bò isi an wè. Pandan ou bò isi a mwen wè baz ou a, ou al ye, ou konn tout bagay. Avan yè tou, diskisyon 15 mil goud la nou te fè dèyè kay bò Doris la, ki te mal separe, jis pou ta di lòt patnè a konsa ou cho pou pran plis, ou te vin pran nan men w kach. Ou di lòt patnè a nou, ou dèyè pou pran plis e ou toujou pè chalè. Kòb sa ki kòb di te, lè nou la yo toujou voye bagay pou nou? Non. Ou wè kòb sa, se yon gran ti sè m ki te voye l mwen. Poutèt m te di kounye la m di l konsa, nou bezwen kòb pou nou lwe kay. Men. E lè nou t ap fè diskisyon avan yè lè w te di nèg yo konsa a? Men sa peyi m nan devni. Aristide kontribye nan mete peyi a la a. René Préval kontribye tou piti. Michel Martelly kontribye a 60 pousan. Jovenel a 20 pousan. Epi men nan kisa nou ye. M pa kwè pèsòn ap an mezi pou bat lestomak yo pou yo di ke yo pa koupab, ikonpri mwen menm. Paske jan bagay la ye la, fò n rive nan yon kote pou n di ke m-m, nou rive twò lwen, fòk nou rilaks. Paske m te toujou panche sou yon bout papye pou m ap ekri, pou m ap rapòte sa nèg di. Sa nèg avès di, anpil nan yo se kriminèl. Èske n konprann? Se la m santi ke mwen peche tou. Men anpil jounalist senyor, jounalist ki nan radyo, eske yo pa peche? Yo peche tou. Donk si nou tout peche nan peyi sa, jounalist, lòt moun, lòt moun, pastè yo, bann kriminèl, pè yo, bann mechan, masonlòj yo, nou konnen sa n ta kab fè. Men nou pa vle fè anyen. Si nou tout aksepte tò nou, ikonpri bandi yo tou, poukisa nou tout pa ka pran konsyans